Se nan biwo rnddh manda pou te arete prezidan Jovenel Moise te fèt pa 5 jij pami yo Roger Noël Lysius ki te alatèt sou lòd jij Wendel Coq Thelo. Ebyen madanm sila a ki tap vin prezidant peyi Dayiti apre asasina prezidan an, selon deklarasyon responsab platfòm Viktwa san sipriz ou pral tande. Madanm mèt bato Pòdepè a pale apre anpil rimè tap kouri nan lari piblik fè kwè ke bato sa se pou madanm ansyen prezidan peyi Dayiti Joseph Michel Mateli. Map raple ou dcpj genyen kèk jou depi l mande ansanm avèk ministè lajistis pou ke yo arete Bertho Dorcé nan dosye sa. Olye de Deli Doc men pito se Baby Doc selon deklarasyon divès sitwayen ki debake nan biwo imigrasyon nan peyi a pou vin fè paspò maten an ebyen sit la gouvèneman te mete an plas pou ke w kapab plase randevou yo pa kapab plase randevou ebyen San sipriz frè e sè byeneme ou pral tande deklarasyon yo ki tap kase met nan bòl premye minis Ariel Henry. Dènye nouvèl legliz episkopal dcpj lanse 3 avi de rechèch apre Gina Rolls fin deklare nan odisyon l nan dcpj Pè Fransko l te rele l pou l vin ede l dedwane zam ak bal pou al livre nan baz Izo ansanm avèk Vitelòm Pèp Ayisyen gen koze pou tande Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè, e kont sa ki se te tou gon san fon. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se bag. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen, Yon ti bonòm ka plen kay. Yon ti bonòm ka plen kay, pa ezite kite eleman de repons pa ou la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Dosye manda ki te fèt kont Prezidan Jovenel Moise nan lane 2019. Manda sa a, ebyen, ki pral rive nan konpayi CTU Ozetazini Damerik, mèsenè yo pral itilize l pou rantre kay prezidan 7 jiyè 2021 pou asasinen prezidan an. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, Anpil nan nou konnen manda sa te fèt pa Ogé Noël Cius, ebyen selon dènye deklarasyon responsab pati politik Platfòm Viktwa a, li fè konnen, ebyen medam matmwazèl e mesye manda sa te fèt andedan biwo rnddh devan Pyè Esperans, e se 5 jij ki te mete ansanm pou fè manda a sou lòd jij Wendelle Coq Thelo, non l site nan touye prezidan an, ki te menm gentan siyen kontra ansanm avèk CTU, selon rapò dcpj FBI, aprè asasina prezidan Jovenel Moïse, ebyen se li menm ki ta pral enstale nan tèt peyi a. Medam, matmwazèl e mesye pou plis detay, An n kòmanse tande. Objektif konferans sa jisteman pou nou kapab pote yon limyè, pou n fè sosyete a wè yon bagay, apati de manda ki te emèt pou Jovenel te jwenn lanmò. E manda sa soti nan tribinal premyè enstans de Pòtoprens avèk apui dokimante de komisè gouvènman ki te la nan epòk sa. Donk, nan manda a, Non komisè a pa figire de fason nòmal. Men lè w li manda a, manda emèt sou administrasyon li e jij la site enstitisyon an. Poze kesyon, Kote jij sa a ki te fè manda a kont Prezidan Jovenel Moïse? Jiska prezan, ki sa k pase ki fè lajistis poko mete kòd nan kou l? Fednel Monchery t ap bay detay sou kesyon sa. Jij la pati pou lekzil, daprè sa l di, e komisè gouvènman ke manda sa te emèt sou li a, Li antre an fonksyon le 18 desanm 2018, li kite septanm 2019. Donk se anndan entèval sa a manda a fèt. Non komisè sila a ki se Erons Vila a, aktyèlman k ap maniganse ansanm avèk Pierre Esperance pou kase fèy kouvri dosye gang 4 pa 4 ki deja nan dcpj. Ebyen medam matmwazèl e mesye, yo 2 a yo mete ansanm pou klase dosye gang kidnapin ansanm avèk masak ki te fèt ak asasina prezidan Jovenel Moïse pou plis detay ann tande Fednel. Ki komisè ke l ye se Paul Eronce Vilard ki aktyèlman la ap manniganse dosye pou Pierre Esperance pou an tere dosye Pierre Esperance vwala ke li te fè manda sa a vini ansanm avèk jiri sa a. Men dat ke li te antre a, men dat ke li te kite fonksyon an, yo transfere l nan kou dapèl, li pa ale, paske li te gen pwomès pou de pòs ki plis elve. Donk, jounen jodi a la, Pierre Esperance di ke l ap pèsekite, sèl mwayen pou l repran aktivite li, kòm gran defansè dwa moun, fòk lajistis antere dosye a menm jan l te mande jij e komisè pou yo te fè pou li deja. Ki moun k ap planifye bagay sa yo pou li? E yo di ke toutotan e nou k nan ministè lajistis, ou p ap janm al devan lajistis. Ou p ap janm al parèt devan tribinal. Donk, se yon kontak k ap fèt pou Pierre Esperance pa le byè de ministè lajistis ke Paul Léonce Villa nan kabinè minis lan pou fè l rive devan Dwayen an e transfere dosye a devan jij Wilner Morin. M pa gen oken pwoblèm avèk oken jij, men m pridan nan sans sa a, yon dosye ki gen krim ladan l, yon dosye koz lamò Jovenel Moise Moïse, yon dosye jounalis mouri ladan l, moun asasine, ou te fè rapò, jounen jodi a la ou pa ka fè sa. Donk. Nou tou denonse sa e nou di opinyon piblik la pran nòt paske gen yon demach pou Pierre Espérance ekri Dwayen an, pou Dwayen an jwenn yon antant avèk li anba tab, m pa konn si yo fè l deja, m poko akize pèsonn moun, ni Dwayen ni jij. Pou Fednel mon chéri, jan ti pwovèb kreyòl la di, je fon kriye davans. Li konnen kiyès Pierre Espérance ye puiske ebyen se majisyen rival li. Espérance ki gen pye l sou kou tribinal premye enstans Pòtoprens, li kontwole tout moun se nan optik sa a li pran laprès pou l denonse responsab rnddh la k ap eseye kase fèy, kouvri dosye gang. 4 pa 4. Men je fon kriye davans e nan sans sa m tou di ke tribinal Pòtoprens, tribinal premye enstans de Pòtoprens, Pè Esperans gen pye sou tèt moun sa yo. Li gen kontwòl yo a 100, prèske a 100 pou 100. Gwoup jij ki prudan yo, yo pa anpil. Donk e pou sa, gen 2 jij ki te di Pè Esperans kraze lajistis la. Kraze la polis. Kraze CSPJ. Nou di non. Li pa a 100 pou 100. Pou Pòtoprens wi. Men pou rès peyi a non. Tribinal premye enstans ki Okay gen 3. Nan lwès gen 3. Nan chak depatman yo gen youn oubyen gen 2. Li pa gen pouvwa sou bagay sa yo. E sèlman nan tribinal premye enstans Pè Esperans fè sa l vle, li trete yo jan l vle e l deside jan l vle e l mande wi klo, li mande apate, li mande sesi, li mande sela e yon nèg ki pa janm al lekòl yon jou nan vi l kounye a l ap mete moun ki fè plizyè ane sou ban lekòl fè yo tounen timoun ki rete avèk li. E sa fè nou di l, nou menm, Pè Esperans gen prèske senk plent nan kabinè denstriksyon. Pè Esperans gen prèske trèz plent nan dcpj. E dènye plent an dat la, se plent Shelson Sanon an, ki gen 4 chèf dakizasyon ladan l. Se pou vòl, ekstòsyon, kidnaping, asosyasyon malfetè. Pi lwen, Fednel fè konnen, frè e sè byeneme, Madam Ducenat, Pandan Mavor la, l ap kreye yon tinèl pou l met tèt ansapitre, pou l kite peyi a. Li fè Lemò, ou pa tande l ditou. Sa fè l l ap regle, paske li sispèk apati de semèn sa a, gen moun yo pral kesyone e pami moun yo, li se youn ladan yo. Donk, li menm l ap chache pou l jete l. Se pou rezon sa ke Pierre Esperance ap fè tout mannigans pou l detwi dosye nou yo, pou l detwi plent nou yo e nou voye yon avètisman bay jij e dwayen pou n di ke kontteni de enfòmasyon ke n genyen, de esperyans ke nou fè avèk yo, nan tribinal premye enstans de Pòtoprens e kont tenu de deklarasyon 2 ansyen jij fè sou sa Pierre Espérance fè anndan tribinal premye enstans de Pòtoprens, nou di ke dosye pa nou pap trete la paske Pierre Espérance gen kapasite poul vire bagay la Paske li gen kontwòl moun sa yo, paske li gen kowòm nan CSPJ. Se pa sèlman sou lajistis ebyen Pyè Esperans gen pouvwa, men nan lapolis nan tan pase yo, li te sèl kòk chante. Selon Fednel, lontan, Pyè Esperans te konn soti lakay li ansanm avèk tout rapò l ekri, li debake nan dcpj epi fè siyen l kòmsadwa. Li nan dcpj li te konn fè sa l vle lontan, Men l pa ka fè sa ankò. An 2018, 2019, Pierre Espérance se fè rapò bay pote nan dcpj pou yo siyen pou li wi. Men l pa ka fè sa kounya la. Fòk sitirans sa a fini nan peyi a. Zafè pou yon nèg leve yon bon maten Akoz li gen lajan epi li chwazi detui oubyen livre moun touye moun fòk sa fini dosye gang 4 pa 4 la se dènye gout dlo ki pou ranvèse vaz Pierre Esperance. A pati de dosye gang 4 pa 4 la se pou sa nou di ke nou pa ka gen yon peyi kote ke moun nan fè sa l vle li di sa l vle de moun li fè rapò ke l vle li detui moun li vle paske l gen lajan Paske l gen akwentans, paske l gen relasyon nan entènasyonal jan l di an, e nenpòt moun ka viktim anba men mesye sa a. E nou di, si gen moun ki te pè Pierre Espérance, nou di nou menm non. E an fonksyon de tout demach ke nou fè, e an fonksyon de tout plent ke nou depoze, nou di, mezanmi, Pierre Espérance pouri tribinal, premyè enstans de Pòtoprens. E pou rezon sa nou di ke nou, dosye nou an pap ka trete la a. Paske Pè Esperans domestike tout moun sa yo. E si nou rive jodi a la nou jwenn Jij Noel Cyrus de konsè avèk yon komisè gouvèneman ki te an fonksyon k fè manda sa a, paske pou yon manda emètre, Jan Komisè a di la, gen yon rekizitwa ke l resevwa. De ki moun? De Komisè Gouvèneman. K al ki kote? Nan kabinè Dwayen an. Ki vin al jwenn ki moun? Al jwenn Jij la. Li retounen ankò nan Pakè. Li bay yon rekizitwa definitiv. Epi ki kondi avèk manda darè sa a, y al pran Jovenel, y arete. Retounen sou dosye manda Jij Roger Noël Cius te siyen kont Prezidan Jovenel Moïse. Ebyen, selon Fednel Monchéry, Fòk mwen di w, manda sa a te fabrike nan biwo Pierre Espérance. E se 5 jij ki te fabrike manda a, men se Roger Noël Cius ki pote chapo a pou tout rès 4 yo, sou lòd jij Wendelle Coq Thélot ki te deja kwè l ap vin prezidant peyi Dayiti apre prezidan Jovenel Moïse fin tonbe, men malerezman se asasinen yo asasinen l, bagay la mal pase pou yo tout. Kay Pierre Esperance 3, 5 jij travay sou li. Yo fè Noelsus pote l e sou ki lòd? Madan Kòk. Donk se pou montre w ke men pouvwa Pierre Esperance te genyen sou tribinal premye enstans. Sa nou di la a, nou ka al verifye l. Lokal rnddh se li ki te sèvi pou reyinyon kont Jovenel Moïse pou Madan Kòk avan lanmò Jovenel e aprè lanmò Jovenel. Donk e nan sans sa nou di sosyete a pran nòt paske nou menm nou pap dòmi sou dosye sa. Paske yon dosye k si te gen moun yo di k te fè masak, ki te fè sesi, ki te fè sela, nou mande pou pwosè fèt, kounye a ou menm wap mande pou yo antere dosye a, nou di non, non, 77 fwa non. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. Pa gen sekrè non nan fè krim, sou kwè m manti, mande Pierre Espérance. Ebyen frè e sè byeneme, toujou nan dosye rnddh, madam Ducéna, ebyen nan moman an k ap fè malèt li pou l sove kite peyi a, ebyen Fednel mande ansanm avèk lapolis, lajistis pou bare wout madanm nan e pou poze l kesyon sou yon bann aktivite kriminèl, divès plent deja. depoze nan lajistis ak nan dcpj kont òganizasyon dwa moun rnddh. Madam Ducena bezwen sove, ke moun ki genyen pou kesyone l yo bare wout li paske l vle kite peyi a. Dènye pwen an se pou nou yon apèl n ap voye bay otorite k anndan peyi sa. Fòk yo sipòte enstitisyon ki la pou bay sekirite yo, lapolis avèk lame. Fò yo. Mete yon ti fen nan biwokrasi anndan peyi sa. Fò mete yo atè pou yo akonpanye lapolis paske bagay la dejenere e yo gen yon opòtinite si yo rive rezoud pwoblèm peyi sa de pa yo menm. Yo gen gwo opòtinite ki ofri a peyi a pou leprezan e pou lavni. Men fò w kapab jwi de opòtinite sa a. E n ap mande otorite yo pa rete nan biwo. Lapolis bezwen akonpanyeman. Lapolis bezwen sipò. N ap raple tout moun. Lapolis pa t fòme pou sa k ap fèt la a non. Non. Li pa t fòme pou sa k ap fèt la a. E dotan plis ke se 9 milimèt. Pa t gen gwo zam manch long odepa. Men pa la swit bagay la vin chanje. E kounya la se zamachèn ki anfas polisye yo. E pou fini, Fednal Monchéry mande ansanm avèk Ministè Lajistis, Ministè Enteryè Kolektivite Teritoryal pou yo mete pye yo atè pou yo deside sinon peyi Dayiti ap transfòme an Somali. E Ministè Lajistis, Ministè de Lenteryè, Sekretè Deta Alasekirite Piblik si yo pa met pye yo atè anndan peyi sa a Prezantman, sa poko rive non, men lap rive kanmenm. Ayiti ap transfòme tankou Somali, tankou Kosovo, tankou Libi, pou m site sa yo sèlman. Mèsi. Vwala medam, matmwazèl e mesye w tap tande responsab ebyen pati politik platfòm viktwa a sou yon bann revelasyon e ki kontinye ap mande pou ke dcpj, lajistis, mare Pierre Espérance mete yon kote ki ta enplike nan divès zak kriminèl andedan peyi Dayiti. Nouvo rebondisman nan dosye trafik zam ak bal okestre pa dirijan legliz episkopal ann Ayiti yo depi plis pase 4 lane nan divès pò peyi a, yo ap itilize de fason malonèt franchiz leta ayisyen ba yo Dcpj lanse 3 avi de rechèch kont Pè Madochevil, Fritz Désiré ansanm avèk Afriken Vundla Sukumbuzo. Sa ke yo repwoche dirijan legliz episkopal yo se trafik zam ak bal, kontrebann, evazyon fiskal, frod fiskal, abi konfyans, Anrichisman ilisit, blanchiman lajan, asosyasyon malfetè men dcpj fo pa isi koman lè prèt, lè reprezantan Bondye sou latè fè nan asosyasyon malfèktè? Asosyasyon byenfetè? Il faut corriger ce truc là. A la traka papa. Ebyen medam matmwazèl e mesye map raple ou an septanbre 2022 komisè gouvènman nan tribinal premye enstans pòtoprens lan mèt Jacques Lafontant ebyen te mete yon manda dèyè prezidan komite pèmanan legliz episkopal la pè Armado Cheville E byen mon pè pran la fuit, 7 mwa aprè la polis pral jije nesesè pou lanse yon avi de rechèch dèyè dirijan sa. Selon dènye rapò baf yon kad nan dcpj, Gina Rolls pandan odisyon l deklare se pè Frantz Cole ki te kontakte l pou ede l ansanm avèk kagezon zam ak bal kèk jou aprè ki ta pral livre nan baz Vitelòm ansanm avèk baz Izo 5 segond. Pou kontab legliz episkopal dcpj mare, aprè plizyè analiz dokiman soti 2017 pou rive 2021 ki otorize legliz episkopal pou l dekese plis pase 30 mil dola soti sou kont lan epi travèse ale sou kont Afriken vound la. Pou kounye a, dcpj ap chèche 3 endividi sa yo, kote ou ta wè yo silvouplè, pa ezite mare yo, kominyen yo, konfime yo, renouvle yo, bimen yo byen bimen, gade non chante granmès yo aprè mare yo rele lapolis pou vin chèche yo pou yo al bay eksplikasyon. Medam, matmwazèl, zenmesye, se moman pou n fè yon kout pye nan komin Pòdepè apre dcpj fin mete rapò deyò sou dosye kagezon bal ki te rantre nan Pòdepè ki te vini nan bato Miss Lili. Ebyen, yo te mande ansanm avèk lajistis pou mare Bertho Dorcé silvouplè ki enplike nan dosye trafik zam ak bal Pòdepè a. Divès rimè sou rezo sosyal yo tap kouri pou fè konnen baton Miss Lili se pou madanm ansyen prezidan Joseph Michel Martelly. Ebyen medam matmwazèl e mesye, madan mèt bato a ki se Julie Prédelus pale, bay tout detay, fè konnen kòman Yo arive genyen bato sa, nan ki kontinan yo te achte l, e sa moun ap di sou rezo sosyal yo malerezman se pa laverite, e gen yon seri de dosye ki te ekri lè ke yo tap drese pwosè vèbal la malerezman nan rapò dcpj mete deyò a pa gen youn ki ladan. Pou plis detay medam matmwazèl e mesye, ann tande Madam Julie. M te vle soulinye sa pou ou. Yon revòlvè kalib 38, te gen 30 charjò ak ka 47, 20 etui ak ka 47 epi 3,890 dola US epi 814,343 goud. Sa se te ti presizyon m te dwe. Dònye, ou konnen pou enfòmasyon, sa mwen pataje pwosevèbal jij de pè a avèk ou, sa yo se lakay Eddy yo jwenn zam sa yo ni lajan an, ni lajan ayisyen ni lajan ameriken an. e m gen prèv videyo kote moun ki te met lajan ameriken vin chèche lajan sou waf lan. Eddy wap pale a se Eddy la France. Eddy la France. Tout 3 chaje, 3 chajè yo, ni zam ou wè yo te jwenn yo, ni lajan ayisyen ni lajan ameriken, tout se lakay Eddy yo jwenn yo. Yo mete yo di se nan bato a yo te jwenn yo. Yo pat jwenn ni lajan ayisyen nan bato a, mwen gen pwose vèbal la m pataje pwose vèbal la avèk radyo karayib, nou ka pwoste l pou tout popilasyon an ka wè, Pat gen lajan ayisyen, pat gen lajan ameriken sa yo se lakay Eddy Lafrance yo jwenn yo. Merci Eddy Lafrance la talè talè talè bierna. Non nap vini sou sa bann poun ka rete bay la avèl Eddy Lafrance lan kiyès li ye. Premye entèvyou kem te fè sou karayib lan gen Johnny pat la te gen Ludy pat la e m kwè Pierre Renel pat la tou e m te vle fon ti rapèl sou sak te pase premye jwiyè pase an. Premye jiyè pase an, o kou de debakasyon, mari m ki se Jonal Jòj, ki se pwopyetè bato an, te wonpe ti bwa piti pliye byen sere byen di ki tèlman lou menm de twa moun pa t ka leve l. Li kesyone ti bwat sa yo pou mande ki sa k nan ti bwat sa yo konsa. Enspektè dwanye a ki te bò kote l ki tande l di sa, Enspektè dwanye a al enspekte bwat yo. Se lè l ouvri bwat yo l wè se bwat katouch ki andedan yo avèk yon vye rad ki playe. Ok. Pandan ke yo fin rele tout enstans ki konsène yo, yo fè konprann ke e pwosevèbal la di se 120 mil katouch ki te nan yo. Verifikasyon an fèt devan moun ki te vin chèche bwat la, ki se Jean Fritz Renélis lan. Yo odisyone l, li di se pou Eddy Lafrance li te vin chèche bwat yo. Yo mennen l lakay Eddy Lafrance. Yo jwenn lajan sa yo lakay Eddy Lafrance. Yo jwenn katouch ankò lakay Eddy Lafrance. Yo jwenn 3 zam lakay Eddy Lafrance. Mwen pataje pwosevèbal la avèk nou, nou wè l. Yo mete tout sa yo nan dosye bato an, sa di lakay Eddy Lafrance pa t gen okenn pwosevèbal ki fèmen, pa gen okenn rapò ki te fè lakay Eddy. Ala traka pou lave kay te nan peyi sila. Wi m raplem se konsa dosye a te ye vreman. M raplem sa. Pase ke yo te jwenn katouch. E kiyes ki pral fe yo jwenn katouch? Se met bato. E met bato kap di sak fe ti bwat la lou konsa? Lè sa a, ajan dwanye a pral pwoche pou al gade sa ki andedan ti bwat. Donk, frè e sè byeneme, nan kafou sa a, anplè dosye sa a vin pran, m ap poze tèt mwen kesyon, jan ekspresyon an di l, tout la verite nè pa bon a dire. Donk, ou se pwopriyetè yon bato, yon machin, gen de machandiz ou wè k ap rantre nan machin ou an, ebyen se fèmen je w fè kòm si w pa wè l. Si w di meni, ou di yon otorite pran l, ebyen, èske pi devan se pa ou menm ki pral pote responsabilite a? Hum! Ann kontinye tande. E moun menm ki te moun menm ki te vin pote bagay yo menm nan menm. Yo pa janm lonmen non moun sa. An man an samdi yo mande lè apre yo fin sezi an yo arete Fritz Renelis. Nou menm nou nou kanpe debakasyon an. An samdi yo rele mari m. Yo di yo ta renmen tande nou. Jonas Georges deplase al chita avèk komisè la, avèk devan yon jij de pè, yo mande nou pou nou bay resi, nou bay resi, nou bay bill of lading, nou bay moun ki pote la ki se Olex Sanon, ki te idantifye l avèk paspò l ki 65 19 24 0 59, lisans li ki se S 54 640 67 377 Tirè zewo Nou bay tweet kap edi ki gen tout enfòmasyon ki te vin pote l sou Raf la bagay sa yo pa janm pale dcpj pa okouran de bagay sa yo rapò sa yo pa rive nan dcpj. Sosye aa moun nan bato a se se mariw ki proprietè la men eske nou gen moun ki asosye nou nan bato a. Non Nou pa gen asosye. Biznis lan se mwen menm avèk marim ki ap onn biznis lan pou pli de 8 an. Nou pa gen moun ke nou asosye avè l. E m pral di w poukisa m mande presizyon sa a. Eske s on bato yo te vann nou? Sa vle di nou menm nou t al achte l nan men yon moun jiskaske nou vin pran kontwòl li oubyen nou menm nou te nan yon pwosesis pou n te vann bato a? Eske gen yon tranzaksyon konsa ki egziste kèlke pa? Swa nou menm nou t achte bato a nan men yon patikilye oubyen nou menm nou te nan. Pou pwosesis pou nou vann bato a. Nou pa t nan pwosesis pou nou te vann ni, e bato a achte an Ewop. Se pa isi bato a achte. Baso a achte an Ewop. Nou se premye onè bato a genyen isi an Ayiti. Premye moun ki mèt bato a isi. Pa gen lòt moun ankò. Jonas Georges ki se mari w, ou pa ou pa ou pa nye sa, yo te arete nan kad dosye sa, men yo te lage li. E nan rapò a yo pale de liberasyon sispèk ke komisè gouvènman Dalord la, mèt Michelet Virgile, ta pral ta pral fè sou lòd Fritz Obo ki se responsab afè jidisyè nan ministè a. E mari w nan moman n ap pale la, selon enfòmasyon n genyen, li genyen manda damne. ki e mèt kont li, e. Talè wi talè wi Johnny gon bagay ou bliye gon bagay ou bliye donk Fritz Obou ki se responsab afè jidisyè pa bliye tou Bertho Dorcé mwen nou pè site non l e Bertho Dorcé y ap chèche a Bertho Dorcé t ap pale ansanm avèk komisè Virgile. avan bato a rive, pandan bato a rive e apre yo fin sezi kagezon katouch yo. E selon dcpj frè e sè byeneme, humm, Bèto te konnen byen ki kote katouch yo ta prale. Raple w nan epòk sa li te Pòdepè. Eske w konprann sa map di w la? Pa sèlman soti nan Fritz Aubour ki lage kò l li pati non. Men Michelet Virgile ap bwè prizon. E pandan l nan penitansye nasyonal, fòk mwen di w, kòm ansyen minis jistis la, si l kontinye ap kominike ansanm avè l e sa dcpj di, m wè nou pè mete. Mete bèt odò se mwen ki te voye l nan trafik zam ak bal? Ala traka pou lave kay te. Yo pale de nasyonal kon entènasyonal. Donk jodi a la, si nou gen tout presizyon sa yo, donk kisa ki anpeche Mawou rann tèt li o nivo de la dcpj pou lè swit ke de dwa? Ok. Mari m enplike nan dosye a menm se apre dimanch yo te fon reyinyon e kesyone dwanye an pou mande dwanye an koman l te fè fè sezi an. Dwanye a di ke se mari m ki te di l pou l tcheke bwat lan e se sak fè ki fè mari m vin enplike nan dosye an an samdi an mardi aprè yo fin fè tout e fouy nan bato an e tout mwen sans yo te la mari m deplase yo mande pou Brice Mithil Jean Brice Mithil voye yon memo bay mari m di l ta renmen tande l lè mari m rive devan Brismitil, Brismitil tou deplase, li pa tande l. Yo ale nan ankèt, yo pa odisyone mari m. Tout moun di yo pa konn pou ki rezon k fè l la. Brismitil t gen ajan li ki se yon ajan dwa, yon ajan udmo ki rele Wood, se Wood sa a ki di ke yo moutre mari m yon manda ki nan, ki via WhatsApp ki di ke li gen yon manda damne, se nan gadavi pou l ale. Nou fè sa ki nesesè, nou, m anboche yon avoka, Avoka fè yon rekèt, an landemen si Dye ve, nou parèt devan komisè la, komisè la tande mari m, l al lakay li, e yo kenbe paspò l. Nou pa deplase kite peyi a Johnny. Nou te gen yon jijman, nou rete an kou nou fè 2 mwa. Dcpj poko janm mande. pou l tande nou. E mwen menm pèsonèlman, mwen ekri, mwen rele dcpj, mwen ekri dcpj, dcpj pa reyaji. Mwen ekri tout dwa zimen ki nan peyi a, k ap defann dwa moun ann Ayiti, mwen ekri yo, yo pa reyaji. Mwen pale avèk Pierre Espérance pèsonèl, yo pa reyaji. Pierre Espérance pa t ap ka reyaji. Raple w frè se sè byen eme, lè dosye sa te fenk parèt, ebyen esperans ki te di ke mèt bato bay 200 mil dola wi, pou kase fèy kouvri sa. Eske w pa sonje dosye, ala traka wi pou lave kay tè nan peyi sa. Nou pa kite peyi an. Nou gen yon òdonans ki sòti pa yon jij denstriksyon ki di ke ki ki rann li an favè bato a ki di ke nou pa gen anyen arevwa avèk sa k te pase a ni de lwen ni de prè e li bay lòd pou yo te bay pou yo retire entèdiksyon depa pou bato a e remèt nou paspò maren yo te kenbe a. Brismiti l pa janm te fè sa malgre li di konsa se yon komisè k pou bay lòd pou fè l kounye a lè nouvo komisè sa monte avoka m fon rekèt devan komisè la komisè a bay avoka yon lèt pou pote bay nouvo direktè polis sa ki la lè l bay direktè polis sa direktè polis sa di ke fò l rele siperyè yerachik li ki se direktè jeneral la lè l rele direktè jeneral la nou poko janm tande kisa direktè jeneral la di kisa direktè jeneral la gen pou revwa avèk la. Ba yon lòd pou remèt yon paspò. J, Madam Jòj, alò pou m kapab ede w pi byen nan sa w ap esplike nou an, genyen de travay lapolis fè nan nan dosye sa. Gon travay ki fèt, m te presize sa talè a, o nivo di departement du Nord-Ouest. Epi gon travay ki fèt o nivo de la direction centrale, ok, plus particulièrement nan BAF. E travay BAF la, li konfime sètèn enfòmasyon. Ke pou n pa di tout enfòmasyon ke lapolis nan Nòdwès te deja bay yo sou dosye a, men li vini avèk dè eleman siplemantè. Eske demach sa yo w ap di w fè fè yo a, fè yo la a, ou te fè yo lè dosye a te nan men lapolis Nòdwès oubyen nou te fè yo nan moman dcpj li menm t ap trete dosye a? Nan moman dcpj nan moman dcpj la aktyèlman la m poko gen yon semèn depi ke m rele dcpj mwen menm pèsonèl m pa gen yon mwa tou depi m pale avèk mesye Pierre Espérance sou dosye an e avoka m ekri pandan kounye a la e m panse se sak fè rapò sa soti la pou le moman la. Se demach ke nou fè k fè rapò a sòti. Pou kote, pou bò kote Entèpòl ou mande a Johnny, se yon, se yon, m ka di se yon viktwa li ye pou fanmi an. Si tout fwa vrèman vre yo ta rantre Entèpòl nan dosye a. Pou ki rezon? Tout moun, prèske tout moun yo se Ozetazini yo ye. Oleg Sanon li Ozetazini. L ap regle tout afè l, se tankou se nèryen. E di Lafrans, isi Ozetazini, l ap regle tout afè l, se tankou se nèryen. Jij depè k te fè pwosevèbal la menm, li leve li ale, pèsonn moun pa konn pou ki rezon, paske te gen konfli avèk avèk Jan Bris Mitil. Pèsonn moun pa konn kisa k te koz konfli an. Li li li Ozetazini la. Komisè di gouvèneman k te mete. e ki te konfiske e sezi an, li Ozetazini la aktyèlman la. Sa vle di si yo mete Entèpòl ladan l, se yon viktwa li ye pou fanmi an. E se yon viktwa li ye pou popilasyon an an jeneral, e pli presizeman Pòdepè. Fòk nou di tou ke mari w, Jonas Jòj, pa nan peyi an tou. ni. Non, jounal osi pa ou li ozetazini la. E nou pa nou pa t leve pati san ke se te nou te just sove. Nou tann yon jijman soti an favè nou, avèk jijman an nou rantre anbasad, yo ban nou yon paspò nou de nan lan nou retounen ozetazini. Ameriken li ye? Wi sitwayen ameriken. Kouman sa fèt lè nap resevwa de on kliyan e on machandiz poun pote e eske nou nou verifye sa ki nan koli an oubyen nou pran sou deklarasyon ki fèt la e a pati de la ki responsabilite nou jiska livrezon machandiz la a destinasyon? Mèsi Pierre Renel. Lè kliyan an vin pote machandiz la genyen yon gen yon sekirite. Premye fwa se gon gate. Gate la gon sekirite ladan l. Se sekirite sa ki pran idantifikasyon moun ki vin pote machandiz la. Lè w rantre andedan an avèk machandiz lan, ou gen yon moun ki resevwa machandiz la nan men w. Moun sa mande w ki sa ki andedan machandiz la. Ou ale sou deklarasyon sa moun nan di w e sa ke ou wè. Si w wè se yon bwat, ou ekri yon bwat, ou mande moun nan ki sa k nan bwat la, l ka di w se pèpè, l ka di w se manje, li ka di w kenpòt sa k nan bwat la. Nou pa genyen oken, nou pa gen dwa pou nou fouye bwat la. Si tout fwa nou ta, si tout fwa kostonm ta vin tcheke bwat la, li sipoze mete yon trè vè sou li ki pou di kliyan, pou kliyan ka konnen se pa mèt bato a ki ouvri bwat lan, se kostonm ki te tcheke bwat lan. Sa vle di nou, nou ale sou sa ke kliyan an di nou. E kliyan sa yo wap pale la a, de bwat sa yo ke nap pale la a, se Eddy Lafrance ak Olex Sanon ki se rezidan ki ap viv Ozetazini ki te pote yo nan kago a. Wi, wi. Taba. El rete tou prè dcpj. Ah bon! Non sa pa janm bon m kwè genlè moun sa moun sa genlè genlè se moun ki pa egziste pou pou dcpj. Bon konprann ke 2 moun sa yo ki se 2 prensipal konsène ki yo menm te pote koli yo e ke ladanl yo jwenn katouch yo yo yo yo yo pako tande yo yo poko arete. Pou ki rezon ki fè ke yo pa arete? Se paske, m kapab di sa, ki kapab, ki pa bon, ki pa bon pou la repiblik, achte katouch o Zetazini pa ilegal. Se kote wap, se fason transpòte l la, kote w voye l la ki pral konnen eske li legal jan w transpòte la o non, oubyen non. Paske achte katouch pa ilegal. K se apre bagay sa fin pase la konnya la yo sòti avèk yon lwa ki di si ke wap transpòte yon yo jwenn yon moun transpòte yon katouch oubyen yon zam ou pa pase pa depatman komès yap chaje w on afè de on milyon dola e yap baw jiska 20 tan prizon. 2 sitwayen sa yo, se vre petèt yo kapab, m pa konnen si yo de natiralize, men yo se de Ayisyen. Donk, ki jan fè ke lajistis li menm pa bò isit ap mennen yon ankèt sou dosye sa a e ke li poko rive tande 2 mesye sa yo ki yo menm te pote katouch sa yo ki rive sou teritwa ilegalman? Petèt ou konnen plan, bon, sa li menm son kesyon tou m ap poze. Paske mwen menm pèsonèlman, nou mete nou disponib, dispoze. E tout pis de evidans yo nan men nou. Se pa bagay m ap di avèk bouch, m ap pale nan radyo, m ap di yo ke m pa ka pwouve yo. E tout sa ke m di w yo la, se son de bagay ke m pataje avèk Radyo Karayb, ou ka pwojte yo sou ekran an. E Popilasyon an ka wèl. Sa vle di si yo pa arete yo gon rezon k fè yo pa arete. Epi yo kenbe yon sèl moun nan ki se Jonas Jòj ki se pwopyetè bato a pou ki rezon paske yo fè konprann ke se Jonas ki fè yo pèdi machandiz yo. Fè Jonas te kesyone kisa ki te nan ki te nan bwat yo. Se pou rezon sa ki fè ke nou nou menm nou enplike ladan l. E yo konnen trè byen e sak fè yo te arete Jonas se paske yo te bezwen lage Fritz Renelis. Paske yo konnen yo pa gen oken agiman pou yo lage Fritz Renelis. E Friseles pat gen oken avoka ki te vin pou te lage l non pli tou. Yo yo arete Jonas paske yo konnen de tout fason l ap pran avoka e daprè ni ni kòd dwanye a, ni kòd komès la, pwopriyete bato a pa gen anyen a a a wè avèk sa k pase an. Kounye a yo oblije arete Jonas paske yo konnen l ap lage ka menm pou yo ka lage Friseles. Mesye Bertho Dorcé le tout puissant pat voye lage mari m. Okontrè, Beto Dorce te voye Brice Mithil aprè sa k fin pase a al tiye nou lakay nou. Oh! Touye tou? Beto Dorce wi. Ban m ti limyè. Avèk 25 moun kagoule. Aprè nou fin aprè nou fin arete, Brice Mithil voye yon mesaj pou mwen li di pou nou rele l pa yon via yon zanmi m. M gen screenshot telefòn nan m ka voye l pou ou ak nimewo telefòn li pou nou rele l. Nou pa deside rele l paske nou te konprann jwèt la. Lè sa a kisa l fè kounya l di boke pa gen pwoblèm li wè l li fè arestasyon nou pa mache yo vin yo li voye rele nou nou pa mache kisa l fè kounya la li monte operasyon de 25 moun kagoule lannwit al lakay nou. Lè l rive l frape lakay nou li mande pou nou e l te la an pèsòn tout sa yo rikòde nan kamera lakay mwen li mande pou nou yo di nou pa la. Se lè sa a li rele jij depè, li rele komisè pou vin bay bakòp li di kay sa a li sispèk kay la gon bandi ladan l. Yo rantre lakay mwen a nevè di swa, yo soti a inè senkant di maten, yo kraze pòt lakay mwen, kraze bagay lakay mwen san oken òd. Lè avoka a mande ki lòd yo te gen, li di mande jij depè, lòd jij depè di li pa t gen, se Brice Mithil ki te rele l. Tout sa yo toujou se bagay sa yo pa janm pale. Bon mwen retounen nan on kominike ke w te pataje ak nou e nan prezantasyon fè yo. Ou di nan mwa jwen 2022, Eddy Lafrance ak Olex Sanon ki rezide Ozetazini te vini ekspedye nan JJ Cargo Shipping Lines 32 bwat 30 jwen 2022, youn nan 2 senatè akoli yo, Eddy Lafrance, a, wi, a savwa, Wilfrid Estimable, de son vrè non, Nerlin Jean Paul, te resevwa 14 bwat ak yon dwoum. Ann rete la. E Wilfrid Estimable lan, li gon lòt non? Guerrier, pou listwa, E pou laverite, ni Wilfrid Estimable la, ni Marie Guilaine Estimable la se 2 non Olex Sanon itilize pou l fè trafik zam avèk katouch. Paske 2 non sa yo deja te enplike deja nan yon bato Pòdepè yo te voye zam avèk katouch ladan l ki pa t pran lari. E se sa k fè nou menm tou nou pa t konnen sa. E sa fè ke yo pa t ale nan bato sa a ankò, yo vin ale nan bato pa nou. E se menm bagay sa k fè yo sezi toulède bato yo. Pou yo menm, yo panse se mèt premye bato yo te itilize deja a ki fè nou konnen ke bagay yo te la ki fè mari m fè sezi yo. Se pa ti enfòmasyon piti non. Sa vle di Rolex Sanon an itilize 2 non ki pa menm egziste sou latè pou fè trafik zam ak bal. Bertho Dorcé enplike? Men moun wi kap met sekirite pou nou yo nan kaka ti grenn. Oh! Non sa yo te deja site nan trafik zam Pòdepè. Yo voye l nan yon lòt bato. Humm. Ni Marie Guirlène Estimable lan, ni Wilfrid Estimable lan, se de fo non. Non sa yo itilize deja nan yon bato deja ke yo te jwenn zam nan li avèk katouch. Yo pa, yo pa, yo pa, yo pa t mansyone sa, paske sa te rete, yo te kraze yon kouvri sa avèk sa, sa pa t pran lari. E se sa k fè 2 non sa yo retounen ankò sou tab la ankò, paske nou menm nou pa t konnen l. Yon èr wi, ban m wè. Wilfrid Estimable lan, vrè non li se Nerlin Jean Paul. Nerlin Jean Paul. Yo menm. Ni. Moun sa yo, moun sa yo pran, moun sa yo ale. Pa gen moun ki konn kote moun sa yo fè, depi le menm jou. Yo k te dwe resevwa koli yo ou. Se yo k t ap resevwa koli yo. Yo se de k t ap resevwa e Merlin avèk Jean Fritz Renelis. E yo t ap jwenn Merlin an tou. Sa fè yo pa jwenn Merlin an? Se dwàn, se ladwàn ki te fè yon, ki te fè yon, m panse m ka di se yon erè dwàn te fè Oleg Sanon an humm kote l soti ki fanmi l pou kès lap travay. Oh bon sa li menm mwen ka konnen Oleg Sanon an de enfòmasyon ke l ban mwen paske pou la premyè fwa li sèvi avèk konpayi m tou Oleg Sanon an mwen ka ba ou lisans li e m te di l ankò ki se e li kòmanse pa S 550. Tu konpran? Nou pa nan. Ayayayy! Sa fè l ka, li ka itilize konpayi m pou l vin pote yon machandiz, men m pa ka konnen anyen de dot de li menm. E, e ou di n la, jiskaprezan, dcpj pa tande Jonas Jòj ki se mari w, ni l pa tande w tou? Non. Mwen rele yo, mwen ekri yo pa reyaji. Fòmèl, m voye lèt fòmèl. Èske nou pare nou menm pou nou rann tèt nou bon? Sitou mari w ki gen manda dèyè l. Disponib, dispoze. E se sa k ap yon viktwa pou lafanmi. Paske nou genyen anpil bagay pou nou ede nan dosye a Guerrier. Ou te Johnny, ou te mansyone de afè de 2 machin ofisyèl. Kilè direktè direktè depatmantal alepòk se Jean Brice Smithil di te gen 2 machin ofisyèl. Kilè yon moun konnen 2 machin ofisyèl? Se plak machin nan ki fè w konnen li ofisyèl. Machin sa yo pa te gen plak. Yo pa gen moun ki yo pa anrejistre sou non oken moun. Ki plak 2 machin sa yo? Pou la polis gen yonn ki pou ministè jistis se pa rapò avèk. Men non non non non an pa non an pa non an pa soti. Bay detay sou sa. Entèwogasyon. Te gen 25. Pa gen non machin nan rele ministè lajistis se tou. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Te gen 25 mil katouch ki t ap rantre Pòdepè nan yon machin. Yon sibtiti komisè, se li k te fè sezi an. Mesye le tou pwisan Bertho Dorcé rele l pèsonèl, di l voye katouch yo ba li. Li di, piske li di non fò l mete sele sou yo, apre yon semèn li jwenn revokasyon l. Jiska prezan, machin nan nan komisarya, yo di yo pa konn kiyès moun ki mèt machin nan. Nou pa ka nan yon gran peyi konsa, pou yon machin ap sikile nan yon peyi pou nou di ou pa ka konn mèt li. Mach lan gen 17 nimewo ki idantifye l ki se Vin Nom Bell. Ou wè kote m kanpe? Si w ta la, ou mèt ban m 17 nimewo a la nan inè ou de tan m ap di w pou kiyès moun machin lan ye, ki lè l rantre nan peyi a e kiyès moun ki te ki te dedwane l. Nou pa gen wave nou pa gen wavct? Pa gen pa gen pa gen ladwann? Sa vle di machin sa pa gen non. Pwendetewogasyon pou dcpj. Nap pale a la kisa bato miss liliwane devni. Bon, pandan nap pale la a une heure cinquante du matin ki se te 3, m kwè 3 ou 4 sektanb a une heure du matin mesye Jòj Rasin te moute yon operasyon yo tal vòlè bato a avèk yon kaptenn ki rele kaptenn Fritzner avèk yon ensti koni ki rele Jimmy. paske pa gen anyen sa fèm di se vòlè paske yon bagay ki fèt lannwit a inè senkant di maten yo rale 2 bato yo yo rantre okap avèk bato yo avoka m ale okap yo sinifye apn paske konnen se apn ki responsab pò apn di se pa li menm li pa konnen anyen de bato yo ki la se jòj rasin ki mete yo la li bay kosgad okap. Siveye yo di se li menm sèlman ki gen dwa a di yon moun moute ni a retire. Nou rele Jòj Rasin. Jòj Rasin fè konnen ke se achte pou nou reachte bato a ankò. Si tout fwa nou gen yon bagay a revwa avèk sa k pase a, poukisa nou oblije achte, nou oblije reachte bato a ankò? Son ankèt ki an kou e bato a li enplike ladanl donk gwo bon sens tap vle di ke si poko gen on bout oubyen si ankèt la poko boukle donk bato a toujou ta sipoze sou sèl nègè wi ou menm ki fè dwa ou konprann men kòman fèl gentan vann jis pou nou pou nou menm nal re achtel m pèdi wi la. Bon m di w ankò men sa m gen voice Jòj Rasin m te pataje avèk radyo Karayib si nou si Guerrier disponib li ka fè tande. Se pa, e pa di, m ap di. Tout sa m ap di yo, m p ap di yo selon ke m si m ap, m ap voye moute. M ap di avèk konesans de koz, avèk evidans. Li di m se reyachte pou m reyachte e, e, pou m reyachte l ankò. Nou, nou a. A, li pa opoze ke nou, si n vle achte, nou kapab reyachte l ankò, bato a. Wi wi li di sa. Bon yon dezyèm voice mwen voye ba ou li di si mèt bato a retounen vwe achte l li kapab retounen achte l ankò li pa kè kiyès moun k achte l e de premye mèt bato a k achte oubyen pa li pa kè li just se vann yo bay vann kounal di l vann lap vann. Ou tande m Guerrier? Guerrier? Wi wi. Avoka m ekri Konal. Kiyès nan ki enstitisyon e ki moun ou konnen nan peyi ki odeside la lwa? Men rezon an, rezon an se paske Jonas, se Jonas ki fè sezi, yo di se paske Jonas te kesyone bwat yo ki fè dwanye a fè sezi a, puiske Jonas fè sa, y ap fè nou peye pou sa nou fè a. Se men sèl rezon an sa. Pa gen lòt rezon. Yo di Jonas bay Brat la yon kout pye pou dwanye a ka wè l. Sa vle di ke se rezon an sa. Y ap fè nou peye paske nou te di se nou k fè dwanye a fè yo pèdi machandiz yo. Sa se sèl rezon an sa. Bon pou m wè e di Lafrans ki enplike jiskokou konsa nan dosye an, yo te mete sele sou lakay li yon semèn sele a leve. Ki jij ki leve sele a? Kòman sele a fè leve? dcpj gen ke pwen detèrogasyon sa tou. Madam, konsènan dokiman vwayaj mari w e lajistis nan Pòdepè, konsènan paspò mari w lajistis nan Pòdepè te kenbe e ke nou menm nou vwayaje a pati de yon lòt dokiman anbasad la ban nou, lè w rive nan anbasad la kisa nou eksplike ki fè ke nou pa gen paspò a a dispozisyon nou? Di wi, nou remèt li a anbasad. E se pa, se pa, lè nou rive, lè nou, lè nou rive anbasad, se Homeland Security ki te voye nou anbasad. E pandan nou rive isi, Homeland Security tande nou, e nou bay tout fè yo tout la. Se sa fè ki fè m di w, si dosye a ta pase pa Interpol, l ap tèlman bon pou nou, e, e, Johnny, e, e, e, e, e, Pierre Renel, ou pa ka imajine. Se bagay mwen m t ap chèche. Mwen ale nan konsila ayisyen an isi. M pote plent nan konsila a. Mwen, mwen pote prèv. Mwen mande sa. Yo pa reyaji. Se sa m bezwen. Se sa k viktwa m. M bezwen wè dosye sa a. Fò l chanje larepiblik. On fwa, fò sa rive fèt. Pase mwen menm, toutan ke m pa jwenn jistis, mwen p ap janm kanpe. Se pa pou bato a. Tan se bato a te ka soti Pòdepè oubyen an ale li li li li li li koule. Men repitasyon fanmi an li an je. Se 25 an travay nou yo pase an. Vwala, medam, matmwazèl e mesye w tap tande deklarasyon madam Julie sou RTVC. Donk ou kapab konprann kòman dosye a ye, kòman dcpj kanpe, kòman lajistis kanpe e kòman ansyen minis jistis la kanpe. Donk byen vini nan insolite nou pou jounen jodia donk frè e sè byen eme video sa ou pral gade la ebyen se konsa minis jistis Bertho Dorcé tap dezame mèt bato a an nou gad ansanm. Avanse avanse avanse Hola Ale nèt Touswit ap Kase Pou kwe kase nèt Avanse avanse avanse Touswit. Heheheyy ala traka pou lave kay tè ou wè li ye kote kòripsyon an rive antouka m espere kounya la nou konn kòman pou n dezame yon bandi ann kite sa la. Plis pase 2 semèn depi gouvèneman lanse platfòm an liy ki se Delidoc kote sitwayen yo kapab fè demand paspò ansanm avèk kat idantite yo. Depi nan wikenn pase a gouvèneman an te anonse apati de lendi 10 avril nan tout biwo imigrasyon fòk moun yo prezante ansanm avèk fèy randevou sit la. Ebyen frè e sè byeneme. Divès sitwayen ki debake vin fè paspò, yo kritike gouvèneman an pa rapò a ansanb de desizyon sa yo pran puiske genyen nan yo k te deja ranpli fòm men malerezman lè yo vini yo pa ka pase pou ke yo al fè foto pou yo kontinye rès pwosès la pou plis detay Ann tande revandikasyon yo. Lè w antre sou sit nan, li pa ba w aksè pou. Li pa ba w aksè pou fè okenn demand, pou pran anyen. Yo la y ap dichaj ou, ap boule entènèt ou pou granmesi. Men li. Pandansetan nèg yo konnen yo poko gen sistèm pou fè l. Men la. Ou eseye sou li deja? Wi bon men men li, men li tout done monte. Lè w monte la, gade pou w wè sa yo di w. Yo di moun nan konsa o nimewo NIF li an pa gen dwadpas pa w. Pandansetan se nimewo NIF moun nan li ye. Koman l fè pa gen dwat paspò? Se DG ki ba lò nimewo ni. Pi lwen, sitwayen sa deklare, kòm premye minis lan se doktè, olye de Delidoc prefere yo te rele sit la Baby Doc, tèlman aplikasyon sa souse entènèt ak bwè chaj. Pou dezyèm sitwayen sa a, Delidòk la se yon derespektan, yon bann sitwayen ki te deja fin pran randevou, ranpli fòmilè, yon pakèt ajans vin ap soufri paske debake ou debake nan imigrasyon, yo di w non, se moun ki te aplike anliy yo ap resevwa. Sèlman. Sa a son derespektan li ye, paske moun nan la a depi 4 è di maten, l ap moute desann peye machin, jodi a ou di l pap ka dòmi devan an la, y ap vòlè apre yo, ou di l pap ka pase jodi a paske se moun an liy sèlman. Men sa sa vle di. Pou twazyèm endividi sa a, Premye Minis Ariel Henry ki nan tèt peyi a, se pa moun serye. Telefòn ou, ou pa janm jwenn anyen, se foto gang ou wè sou Delidoc, se foto nèg a zam ou wè sou Delidoc, se foto kidnapè ou wè sou Delidoc, ou pa wè paspò a. Lè Ariel di li pran 75 moun l anrejistre nan Delidoc, sèl jodi a, 76, lè w byen gade yon bwat ki konn ap resevwa 400 moun pa jou, 500 moun pa jou, pou Ariel vin la, pou l di w 76 moun. Apre nesans Siksè Sounyo, rès moun ki pa ki pa ki pa t pran randevou sou dèni lòk yo, yo pa ladan l. Nou menm, menm si Ariel Henry, kòm nou wè peyi a, li transfòme peyi an gang, li transfòme peyi a an bandi, n ap di Ariel ke se byen konte mal mal kalkile, Ariel pa chèf, Ariel pa vin itil anyen nan peyi a, Ariel se koripsyon l vin nan peyi a, se kidnapin, se gang, se moun k ap mouri. Men pou anpil lòt, premye minis lan fimen! Ebyen frè e sè byeneme, li fè ayzaymè pa rapò ak desizyon sa a li pran pou debake nan imigrasyon pou fè paspò, se pa deli dòk pou pase. Ann tande. Tèt Ariel Babou anrèt fè ayzaymè! Tèt Ariel Babou! Toujou devan imigrasyon, sitwayen sa a t ap revandike rele viv Lawisi, se Lawisi ki pou debake pou vin ede peyi Dayiti malgre demand paspò nou vin fè a Se pou n al patisipe nan pwogram Biden nan. E pou la Russie vin rete pye sou tè a pou al lave dayiti la. Twòp polisye moun nan peyi a, twòp inosan, twòp malere. Aba ameriken viv la Russie. Pou sitwayen sa, Delidoc la s on platfòm k ap pete fyèl malere ak malerèz. Gen moun ki pa gen telefòn entelijan, Nan Rue Lama, nan biwo imigrasyon anpil sitwayen plenyen pa rapò avèk nouvèl desizyon gouvèneman pran. Depi nan kòmansman wikenn nan fòk mwen di w chofè moto, chofè kamyonèt ansanm avèk pasaje pa sispann plenyen pa rapò avèk gaz la ki monte nan zòn metwopolitèn nan, yon galon gaz aktyèlman li koute 280 dola. Ebyen sitiyasyon sa ki vin kreye gwo panik ant pasaje ansanm avèk chofè. An nou tande deklarasyon yo. Moun pa travay paske pandan gaz la moute a l pa bon pou nou. Pandan l moute konsa la èske w jwenn li achte? Ou jwenn li achte men li gentan nan 280 dola la. Nou konnen pandan gaz la moute konsa èske ou menm chofè moto, pasaje yo nou pa konn nan ti fil a rèdrèd avè yo nan ti diskisyon. Yo di yo pap peye kou sa ak yon kòb. Bon ou prèske pa jwenn pasaje a pou fè diskisyon avè l pase l pa gen kòb pou l monte moto a. Pa egzanp kès la avan sa konbyen l te ye kounye a konbyen l ye? Kès la Israël te 25 goud, li te 50 goud, kounye a la yon moun pral la sot la avè w li gen 150 goud, 200 goud. Èske moun ap monte moto? Ou kapab konprann, lavi a amè nan bouch tout moun tout kote w pase nan sosyete a. Ebyen, pou pèsonaj sila a ki konn soti nan komin Kafou pou l al achte kleren nan Leyogàn, pandan dènye moman yo la, ebyen pri trajè a se pete fyèl. Mwen menm, m vann kleren an, m te konn al achte donm kleren an Leyogàn, yo te konn pote l mwen pou 200 dola. Kounye la e 400 dola yo pote w donm kleren parapò ke gaz. Mwen menm nan baz gè bòbò sa, nèg yo konn ban mwen 7 dola m ba yo yon sigarèt, yon kleren, sa rele 3 pa 7. Egal la lè nèg la di w ba l 3 pa 7, egal la yon sigarèt pou 3 se 7 dola grèk. Kounye a oblije se 10 pa 3 l ye. Pase depi nèg la ba w 13 dola, sa vle di w 10 pa 3, sa vle di yon sigarèt pou 3 anpi 10 dola kleren. Li pa bon pou mwen, paske mesye yo fè moto la, yo dòmi y ap dòmi, se yo k fè m vann. Yo te konn pote moun ale bra dwot anwo pou 20 dola kounye a e 30 dola e 40 dola e pasaje a menm yon barèk la sil te konn bwè nan menm la tou pou 20 dola kounye a e 22 dola egal la gaz la pa bon pou nou menm menm menm menm egal la si te gen gouvèlman pou yo ta desann gaz la pou nou pase yo mete pasaje nan kot avèk chofè. Ala traka pou madanm sila a pri kous yo monte pa gen sèvis humm. Mwen tap fè kòlè paske yo vle poum peye 50 goud anplis de sa se apiye pou m apiye nan machin nan m pap menm gen plas pou m monte. Avan te kòman ou te konn peye l? 25 goud nou te konn peye l. Yo mande pou peye 50 goud kounya? Wi. Kisa ki ka fèt nan sa? Si te gen leta tap mande pou leta pou leta te aji sou sa sitou minis ko e ministè komès men malerezman ayiti se chak moun chak moun fè sa yo vle. Donk ou ka konprann nan peyi dayiti Gen kote yo oblije fè w peye li 280. Men imajine w byen, kòman w fè pote yon moun? Moun yo vle menm pri a pou yo toujou peye. Imajine w, ki sa li ta di avèk nou? Kounye a, konbyen kòb nou fè moun yo peye kous la? Bon, oblije si w di moun nan kous la se 100 goud, ou di l 30 dola, l pa p vle ba ou l. Li oblije ba l menm 100 goud la. Ou ka konprann? Nan ka sa a, kòman w wè l? Imajine w byen si leta ta fè yon bagay pou nou. Menm la lavi nou pa ka ale. Menm la, w ap rive la 43, fò w peye. Ou pa va peye pou w pase. Imajine w byen, ou pa wè nou nan tout sa k difisil yo? Vwala medam matmwazèl e mesye w tap tande deklarasyon divès sitwayen nan kapital la kap plenyen pa rapò ansanm avèk pri gaz la ki monte. Donk ou kapab konprann nan jou pase yo se te gwo manifestasyon men jounen jodi a se plenyen, plenyen, plenyen. Antouka pa bò isit lè n di l Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete Ou ka konprann se pa yon jwèt. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal bon Saw te pedi nan telefòn nèg la Bon mwen m wè video a m panse se manman oubyen papa fi a k mouri pèp ayisyen e lèm byen gade m wè se telefòn nèg la lap fouye Ann swiv. Hee Gen moun ki pa renmen tèt yo non Kounya ti plè Malgre ti plè epi Ou stil kontinye ap fouye toujou Atchee Atchee Gen de pwoblèm m pap janm tonbe ladan yo. Trop tan w genyen wi. Pou w kouche w domi kounya la w jwenn password li eehh ti plè l twonpe w. A la traka pou lave kay te nan peyi sa. Antouka jan m toujou renmen di l Ayiti dictature la pèl des anti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale. Map kite ou nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak la sante bonjour ou bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lòt video au revoir a la pwochèn.